Nou gen Doktè Jacques Pierre Pierre, un médecin, un senior de près de 80 ans, orthopédiste de son état et directeur l'hôpital général, ke yo anlve aprè travay li jedi dènye, mardi dènye, e demen ap fèl 8 jou depi ke l nan men ravisè, kidnapè, ki pran li aprè travay li. Li dyabetik, li hypertendu, m pa konn si l gen medikaman nan men l. Nou genyen yon lòt jinekològ òto, jinekològ obstetrisyen, doktè Clervil Ruben, ke yo rele ale nan pye travay li, il reponn malad la, lal pote swen ba li, e menm jan avèk doktè. Jacques Boncy, Pierre Boncy, menm jan avèk doktè Daleksy, yo met men sou li tou, yo pa konnen ki lè, ni ki jou, ni ki sa kap rive moun sa yo ki nan men kidnapè. Ranson ke mesye yo mande a, se pou yon bagay ke tout yon vi ta fè moun rasanble, menm si yo te mete ansanm, e kò medikal la pa pral sanble l yo mande yon grenn moun li ki nan fen karyè l donk èske se doktè y ap ranmase èske se paraza yo gen 3 doktè nan men yo nou menm n ap mande tèt nou kòman n ap fè viv se 2 pwofesyonèl nou ye fò nou soti èske nou kapab kache andedan kay nou tout tan èske nou kapab viv andedan yon kay kache a ki dlo a ki sèl a ki sik a ki pwovizyon pou kapab rete andedan yon kay a tout pitit tout madanm. pou rete pou pa janm soti nan peyi ke w ap viv la? Eske nou se de moun lage pou kont nou? Sou kont ki moun nou ye nan peyi a? Fòk nou gen yon moun ki responsab nan yon kote pou sekirite. Se kri sa nou vin lanse maten an pou n mande sekirite pou nou viv. Paske gen nan nou menm la ki vwayaje k al lòt kote, gwo kote, ti kote, Nou wè ke moun nan soti lal nan travay li soti aktyèlman menm antere pou li pa ka antere fanmi w lè moun nan mouri nan men w wap mande eske w kapab al fak souveni eske w kapab desann nan simityè de pòtoprens sa pou w fè ak kadav la men nan ki eta ke nou rive nan peyi a kidnaping nan se youn sekirite pou deplase al fè de bagay bazik kòm yon fineray twouve ke son yon pwoblèm li ye pou antere mò w. Donk, nou vini jodi a lanse yon kri de doulè pou fanmi moun yo, pou nou menm kamarad de travay, pou malad yo ki bezwen swen, pou peyi a an jeneral k ap viv sou yon strès ki rive nan stad pa dòmi lannwit, pa soti le maten, ou pa al nan restoran, ou pa fouti al legliz, Moun ki gen reyinyon nan legliz apremidi pa ka ale nan reyinyon donk tout bagay vin bloke. Nou ta lanse yon apèl a otorite ki responsab sekirite nou ke nou gen dwa a li pou yo kapab pran responsabilite yo anvè nou pou yo ban nou sekirite pou nou viv nan peyi nou, pou nou travay nan peyi nou. pou yo fè tou sa ki posib nan sa ki sou kont yo pou yo fè doktè yo retwouve fanmi yo, retwouve zanmi yo, retwouve malad yo, retwouve sosyete ayisyèn nan ki yon pèp kwè tout pèp ki gen dwa a lavi. Se sa ke nou vin mande maten an pou nou kapab pote vwa doktè yo deyò tout kote ke nou ka rive pou yo di kisa ke responsab peyi a ap fè avèk doktè yo. e peyi a an jeneral. Fatige avèk moman sa a, paske pwoteste konsa li vin pa sifi pou nou, paske chak fwa toujou bagay la, li te toujou ap kontinye, li toujou ap repete, okontrè y aksantye l sèjousi, sèjousi yo pran plis medsen toujou, donk se li, li, li, li fò responsab peyi a, li fò tout sektè ki konsène nan peyi a tou, pou yo menm, pou yo pran responsabilite yo tou. pou yo kite peyi a fonksyone nòmalman. Pase kote bagay yo ap pase pou yo ap pran moun konsa, pou yo gen zam konsa, se ladwàn y ap pase, se lòt kote y ap pase. Donk fò tout bagay sa yo kanpe pou nou, pou nou pa ap plede se nou menm k ap sibi bagay la. Pase yon medsen gen pwoblèm, se malad yo gen pwoblèm, se popilasyon an gen pwoblèm, se fanmi malad yo gen pwoblèm. Donk nou mande pou sa sispann, nou pa bezwen ajoute plis, nou di ase pou nou konnen jounalis yo se vwa nou, se vwa popilasyon an yo ye. Di popilasyon an sa, pe di moun ki responsab peyi a sa, ke nous avons assez de ce problème. Fò li fini, fò popilasyon an ka vake a okipasyon li, pou peyi a refonksyone nòmal. E sa nou bezwen. Paske chak fwa toujou bagay la, li te toujou ap kontinye, li toujou ap repete. Okontrè y aksantye l sèjousi. Sèjousi yo pran plis medsen toujou. Donk, se li, li, li, li, fò responsab peyi a, epi fò tout sektè ki konsène nan peyi a tou, pou yo menm, pou yo pran responsabilite yo tou. pou yo kite peyi a fonksyone nòmalman. Pase kote bagay yo ap pase pou yo ap pran moun konsa, pou yo gen zam konsa, se ladwann y ap pase, se lòt kote y ap pase. Donk fòk tout bagay sa yo kanpe pou nou, pou nou pa ap plede se nou menm k ap sibi bagay la. Pase yon medsen gen pwoblèm, se malad yo gen pwoblèm, se popilasyon an gen pwoblèm, se fanmi malad yo gen pwoblèm. Donk nou mande pou sa sispann, nou pa bezwen ajoute plis, nou di ase pou nou konnen jounalis yo se vwa nou, se vwa popilasyon an yo ye. Di popilasyon an sa, pe di moun ki responsab peyi a sa, ke nou zavon ase de se pwoblèm. Fò li fini, fò popilasyon an ka vake a okipasyon ni, pou peyi a refonksyone nòmal. Paske apre di mwa ke Ariel Henry genyen nan tèt peyi an, moun ki nan Nip, ki nan Gran Sid, ki nan Sidès, toujou pa ka pase Matisan pou yo vin vake libreman avèk aktivite yo. E moun ki Pòtoprens toujou pa ka travèse nan plèn di kildesak lan pou y al achte malpas pou yo vin revann Pòtoprens. Ò youn nan bezwen ijan ke gouvènman Ariel Henry an ta dwe rezoud pou pèp ayisyen an se kesyon ensekirite an. E lefèt ke Ariel Henry pa gen volonte manifèst pou ke li rezoud pwoblèm ensekirite an, ebyen jodi an nou pa ka mande l pou l rezoud li paske jan nou wè bagay sa ap dewoule a son fòm de gouvènans politik ke l ye. Ebyen nan sans sa a, nou menm pou n pa pase kòm konplis nan sa k ap fèt jounen jodi an, ebyen nou di kesyon mobilizasyon an pral relanse apati de jedi k ap 26 e vandredi 27. Me 2022 an, sou boudon devan lokal Ariel Henry an, pou n al di avèk gouvènman Ariel Henry an, ebyen kesyon dosye Petro Caribe an, ebyen fòk pwosè sa a, li kòmanse inisye. Fòk gen limyè ki fèt Sou kesyon dosye 4 dèmalòg lan e kesyon masak Lasalin ke anpil nèg ki te nan opozisyon an menm jan avèk nou te konn ap pale de dosye sa yo, ebyen jounen jodi an yo pa pale de ansanm de dosye sa yo. E tout moun konnen kesyon ensekirite an, sous ensekirite an se ansanm de direktè jeneral ki la yo. ke Ariel Henry poko chanje. Sous ensekirite a, se ansanm de ajan enterimè ki nan 10 depateman peyi an, pou yon rezon ke nou pa konnen, Ariel Henry pa arive chanje yo. E sous ensekirite a, se ansanm delege depatmantal yo ki pa janm chanje. Ebyen jodi a, nou di ke pou n pa pase kòm konplis, Ebyen apatide jedi k ap 26 e vandredi 27 me 2022 an, ebyen nou envite tout popilasyon an sou boudon an devan lokal Ariel Henry an, ebyen pou n al manifeste mekontantman nou, pou n al di non avèk ensekirite, pou n al di non avèk kesyon kidnaping nan, pou n al di non. Avèk dola a ki kontinye ap monte, aktyèlman nou bezwen 120 goud, anviwon 120 goud, pou yon dola ameriken. Ebyen n ap di ajan Baden Dibwa, apati de semèn pwochèn, mobilizasyon yo pral kòmanse devan bank lan. E n ap di a Ariel Henry, si sitiyasyon politik lan kontinye rete fason l ye a la, Ebyen sa nou pral oblije debouche sou yon pak de gouvènabilite avèk Ariel ou san Ariel Henry. A bon antandè, salut. Konferans de près sa a, se mande nou vin mande Ariel pou l respekte akò 11 septanm nan a la lèt. E jodi a malgre nou wè doktè Ariel ap mache fè yon seri de rankont, vrèman vre, Nan seksyon 3 a, gen yon paragraf ki di fòk Ariel toujou kapab rankontre avèk tout moun pou fòs viv nasyon an, pou tout moun kapab nan akò a. Men jodi a nou menm, nou gen yon mesaj klè n ap voye bay Doktè Ariel Henry ki jwe 2 wòl nan peyi a, wòl prezidan, wòl premye minis, se li k ap koupe rache anwo kòm anba. Nou di Doktè Ariel Henry mache pale avèk tout moun pou yo vin antre nan akò la, nou kapab di w se tan k ap pèdi. Pase gon seri de moun nan peyi Dayiti se machann peyi yo ye. Se machann peyi yo ye, di w ke yo Se machann peyi, se restavèk blan, paske toutan blan je vèt la pa pale, yo p ap avanse. Nou menm n ap mande avèk Ariel Henry, poukisa li poko fè nominasyon majistra yo, delege yo, delegasyon yo, vis delege yo, kazèk avèk azèk atravè tout 10 depatman peyi a. Paske jounen jodi a. Kazèk avèk Azèk, Delege avèk delega ki nan delegasyon yo, vis delege yo, avèk majistra ki atravè tout 10 depatman peyi a, depi sou Jovenel Moïse, yo pa t gen anyen yo t ap miltipliye, se mete fatra, mache nan fatra, kanpe nan fatra, epi jodi a, sekirite nan fatra, sekirite nan kidnapin, sekirite nan nan pwodui alimantè. Jounen jodi a, ki mete peyi a nan yon maras kote tout moun nan fatra. Nou menm nan ansanm de pati avèk òganizasyon pwogresis yo atravè tout 10 depatman peyi a, nou te kanpe nan lakou a n ap gade ni sa k ap moute ni sa k ap desann nan gouvènman Ariel Henry a Paske lè nou te siyen akò sa a, se pa t yon akò nou te siyen pou n te bay Ariel yon kat blanch, yon chèk blanch pou l fè sa l vle. Se yon akò nou te siyen pou pèp ayisyen an, paske nou menm nan lansanm dè pati ak òganizasyon pwogresis atravè tout 10 depatman peyi a, nou se zye avèk zòrèy popilasyon an. Nou prèske vin rive yon kote nou pa konn sa pou n fè avèk tèt nou ankò. Nou pa konn a ki moun pou n adrese nou ankò, nou pa konn a ki sen pou n adrese nou ankò pou n jwenn yon solisyon avèk kesyon ensekirite anndan peyi a. Pandansetan, e se avèk yon gran etonman pandan semèn nan, e nou pral wè sou rezo sosyo yo e pi devan nou pral enfòme jwenn e plis enfòmasyon konsènan yon sitwayen ayisyen e ke leta envesti nan li pandan 27 an vin fèl sa l ye la jounen jodi a nou vle pale de direktè jeneral dwàn nan. Bel womel e misye servi avek lajan leta a. Lajan tax sitwayen yo. Lajan tax malere malerez kap bourike nan diaspora a. Non selman li nan koripsyon li vole lajan yo, menm lajan sal vole a misye pral envesti lajan nan achte zam. nan achte bal pou vann avèk gang. Lèzetazini, yo arive koupe viza bèl womèl. Nou menm o nivo Viv Ayiti n verifye l e n konfime l atravè de moun ke n byen, de zanmi ke n genyen nan anbasad la. Yo konfime l ba nou. E lè n fouye zo nan kalalou nou vin jwenn efektivman. Bèl Romel li byen e bèl enplike nan kesyon vann zam avèk gang yo anndan peyi a. Si n raple n gen yon nan manm gang 400 mawozo yo ki te sove kite gang nan li t al Sendomeng. Yonn yo rele Zo li bay tèt li non Ti David. Misye t ap pale avèk yonn nan radyo nan kapital la. Lè yo te poze misye kesyon, jounalis la te poze misye kesyon, kote gang 400 Mawozo jwenn zam? Li te site non 4 moun. Alò li te bay 4 referans kote zam yo sòti. Li te site yon moun ki genyen ponp gaz nan Kwadèboukè. Li te site yon moun ki rete Santo. Li te site yon lòt ki rete nan zòn Douya. E, lè yo te mande l ki kote zam yo sòti, nan ki pò, li di tout zam sa yo, pi fò zam 400 mawozo yo, yo sòti nan pò Pòtoprens e se direktè dwàn nan ki fasilite yo jwenn li. Lèzetazini fin pran desizyon sa a, ou pa santi gon mobilizasyon bò kot Leta ayisyen. Se kòmsi se yon nèg ki blan kou lanèj. Men gon lòt konsta ke n fè o nivo sosyete a, e se sa k pi grav la. Kòm Belwomèl se nèg ki gen gwo kòb nan men n, lajan kòripsyon nan men n, sosyete a se kòm si bagay sa a ta dwe pase inapèsi. Nou di non, li pa ka pase inapèsi. Jodi an, lè on nèg direktè jeneral ladwàn, non site non bagay konsa, l vle di anpil bagay. Paske zam yo e pa nan syèl yo sòti. katouch yo e pa dan lespas yo sòti e tout moun konnen sa kap pase peyi a la dwann reprezante yon paswa donk jodi an kòm si komisè gouvènman sa la si se te mwen menm aksyon piblik pa tap gentan an mouvman ou byen se te nenpòt nan nou ki te bò tab la la pa tap gentan gen aksyon piblik an mouvman ann di sak pase an la kòm si dcpj m te gen dwa mande poutèt poukisa sa lecon tap fè la. yon gwo son dosye konsa a nou pa rann nou kont tout ti kwen nan peyi a gon gwoup gang wi nou pa rann nou kont chak kwen nan peyi a gon ti gwoup jeneral wi nou pa rann nou kont konbyen moun yap kidnape pa jou konbyen moun kap viktim pa bal la a matisan reprezante yon defi kwadèboukè si pa te fò lapolis li te ka peri jodi a sa rive epi m wè misye ap fè blèèt pou lap di l pa nan anyen Responsab la dwann ki se yon paswa tout bagay ap pase ladann ou pa nan anyen kòman ou fè pa konn anyen an kòman ou fè pa konn anyen an li gen rezon di li pa konn anyen paske lapolis fè silans lajistis fè silans laprès fè silans tout moun fè silans epi moun ap viktim se avèk anpil tristès wi chak maten pou nap tande timoun moun ap kidnape paran yo ap rele yo pa gen kòb e jodi an tout moun tande volim kòb chak fwa yo kidnape yon moun yap mande Se 300 mil, se 400 mil, se 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Donk jodi a nou kòmanse konprann kote Bèl jwenn kòb sa yo pou l ap peye Michel Martelly 3 milyon dola ameriken chak mwa. Donk jodi a gen yon lòt bagay pou n konprann. Kòmsi pou yon nèg ou te prezidan peyi a non site nan tout lòbèy nèt. Menm yon chen mouri nan peyi a non site ladan l. Epi a ranm gen moun ki di w anyen. Pèmèt mwen felisite dyaspora a ki te pran responsablite l. Men nou menm tou pa bò isit, sa k fè nou pa ka pran responsablite nou pou n bare lawout avèk avadra sa yo, malandren sa yo ki lage nou nan sitiyasyon sa a? Yon peyi nan grangou, nan mizè l, nan chomaj, nan lavi chè, li nan ensekite, l nan gang toupatou, moun pa ka mache tou. Epi nèg ap bay zam, yo alèz. Epi kounye a sa k pi grav la, Ariel kenbe li se nan pòs li toujou. Misye toujou direktè jeneral ladwann, pa gen moun ki di l ni moute ni desann. Se grav. Se grav wi. Se kòmsi m ta kab di w gon konplisite pou pèp la viktim. Gon konplo leta ladan l a bandi yo pou moun pa ka mache, pou moun pa ka ebyen sikile nan lari a libe libè. Donk kote kote bagay sa prale? Maten an la a nou vin fon apèl pou n di Ariel ou deja gon kidnapè deja kòm minis enteryè. Men jodi a la ou pa ka gon trafikan zam nan mitan gouvènman w lan ankò.